Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se 5 avril, je oubliye de dir la dat nan emisyon ke nou sot fè avan sa a, ebyen jodi a se 5 avril, mèkredi 5 avril 2023, nou kontan antre lakay ou. Mwa avril la se mwa anpil moun, mwen konnen anpil moun nan fan mwen yo. Mwen gen yon se 8, gen yon lòt se 24. Bon, an tou ka sa va ale. Brèf, byenvini nan emisyon sila a. E fò n di ke n ap kòmanse pa yon kestyon. Kèlè sèt kestyon? Eske bandi pral jwe nan bab Miskaden? M ta anvi reponn pou m di non. Men m ta anvi reponn tou pou m di depi Miskaden pa mete estrateji atè, l ap pran nan cho. Bandi pral anvayi anba a. Dayè nou tande delege a Nap gen chans pou nou tande li nan fen emisyon an ki te pale ki di ke bandi kòmanse anvayi zòn chalon. Miragwàn eee kòmanse gen pwoblèm. Donk Muscadin kòmanse mete pyew atè. Paske lè bagay yo vini konsa, met granmoun sou ou mete pyew atè pou ratibwaze bandi. Kounya la gon jwèt kap jwe ant bandi nan pòtoprens avèk Muscadin konprann byen wi jwèt kap jwe ant bandi nan pòtoprens avèk Muscadin an Muscadin trè entèlijan li di ke a plizyè repriz se la lpwoblèm li gen kontwòl tout gang pòtoprens yo e daprè sa m ta santi se pa manti Muscadin gen kontwòl anpil gang nan Pòtoprens. Muscadin toujou genyen antèn li atè a, se sa l toujou di. Men pwoblèm ki genyen lè w gen antèn yon kote, ou pa oblije di w gen antèn kote a. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Mwen Muscadin, m pa t ap di m gen antèn nan Pòtoprens. Paske kounya la a, bandi yo kòmanse ap met pye yo atè a. pou w kapab mete antèn sou yon seri de moun tou ki daprè nèg sa yo kap bay antèn sou yo. Se pa pou san rezon ou wè nèg pilat yo ebyen yo fè 5 segond kado yon sèten de T-Charles. Eske nou konprann? Donk nèg vilaj yo, yo manje Ti Chal paske Ti Chal la ta sanble se youn nan moun ki te konn sou pòtay Leyogàn e ki ap bay Miskaden enfòmasyon. Men bagay la wi. Ti Chal tonbe. Donk, pandan Miskaden li menm l ap jwenn antèn, men se konsa tou bandi yo tou ap mete antèn sou anpil moun nan vil la pou konnen Kiyès kap bay Muscadin enfòmasyon? Imedyatman nèg sa yo jwenn tras ebyen se bal tèt. Kounya la a, pa bliye Muscadin se youn nan moun kap goumen pou kont li. E le jou nèg yo vle pase nan lòt faz la, Fò Muscadin veye kòl pou nèg yo pa manjel. Nou toujou ap dim bandi nou toujou ap di rara. Mwen menm rezonmanm yo senp. Kòm Muscadin nou di son moun kap fè gwo travay nan sosyete a. Fòk li fè trèz atansyon pou yo pa manjel paske se li menm ki pou kont li. E ou wè kounya la bandi kòmanse ap rive anba pyel. Sa vle di fò Muscadin fè anpil. Atansyon! Ki enterè leta genyen nan komisè Muscadin? Ki enterè entènasyonal la genyen nan komisè Muscadin? Afè bagay ou tande yon nèg nan peyi sa wap batay kont bandi se ou menm sèlman k nan batay la epi anpil moun estime ke ou gen fòs kote veye kòw osi senp. Veye kò w. Nou pral gen chans pou nou tande Delege Daniel nan fen emisyon an. Antretan, n ap pase nan dosye ki konsène lapolis. Genyen yon repòtaj nou pral ba w gade la a sou plizyè ka kidnaping lapolis dejwe nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Kòdinasyon près ak relasyon piblik Lapolis Nasyonal Dayiti atravè seksyon odyovizyèl Allo Lapolis prezante yon repòtaj. Sou plizyè ka kidnaping lapolis dejwe gras ak dispozitif sekirite pnh la ki li menm tabli pou kapab konbat gran banditism nan tout peyi an sitou nan zòn metwopolitèn Pòtoprens la. An nou swiv. Seri operasyon ak entèvansyon polisye sa yo abouti ak devyasyon divès ka kidnaping ak liberasyon plizyè otaj. Lapolis ki gen pou misyon pwoteje lavi ak byen popilasyon an chak jou pi plis montre detèminasyon li nan kontinye goumen kont zak banditis yo, sitou kidnaping nan. Se nan sans sa a, pou kontrekare zak kidnaping yo, Wo Kòmandman pnh la ranfòse prezans polisye yo nan divès zòn, yon estrateji ki bay rezilta. Jedi 23 mas 2023 a, lapolis dejwe yon ka kidnaping nan Pòs Machan, yon zòn ki sitiye l nan awondisman Pòtoprens. Nan echanj kout zam lapolis ak bandi yo, yon prezime bandi rive jwenn lanmò li. Fòs lòd yo rive konfiske 2 pistolè 9 milimèt, yon kantite katouch, 2 radyo kominikasyon ak yon machin malfra yo t ap sikile. Toujou nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, patikilyèman nan zòn Sentane, Dimanch 26 mas la, fòs lòd yo rive dejwe yon lòt ka kidnaping. Nan entèvansyon sila a, plizyè bandi tonbe nan twoke kout bal ak lapolis. Aprè yon alèt Sant Ransèyman ak Operasyon, CRO, lanse sou anlèvman yon dam nan Dèlma 30, madi 28 mas 2023 a, plizyè inite nan lapolis la tousuit mobilize sou dosye a. Pou tante chape poul yo ak otaj la, bandi yo fè plizyè chemen, tankou, Ri Alix Wa, Sentàn, Riyèl Kretyen, pandan y ap tire nan tout direksyon. Malfra yo ki pa t ka reziste anba kout bal fòs lòd yo ta pral abandone machin lan, yon entèvansyon ki devye kidnaping lan epi abouti ak liberasyon otaj la. N ap raple, se nan menm kad operasyon sila a, polisye Alphonse Lovinsky, ajan 2, resevwa yon bal nan tèt epi ta pral mouri lopital kèk èdtan aprè. Vandredi 31 mas, vè onzè nan maten, Brigad Entèvansyon, BI, nan Sou-Komisarya Pòtay Leyogàn rive deje yon tantativ kidnaping nan zòn lan. Fas ak entèvansyon fòs lòd yo, bandi yo ta pral pran lafwit epi abandone machin yo t ap sikile a. Sepandan, kèk èdtan aprè, bandi yo ta pral ranfòse yo ak lòt akolit epi tounen atake sou komisarya a nan lide pou rekipere machin kidnaping lan, gras ak patwouy CMPAP nan jiridiksyon an mete ak plizyè lòt inite tankou, udmo, BI 1, BI 2 pap, utag ki te pote ranfò yo ak sou komisarya a te rive repouse malfra yo. De prezime bandi tonbe ak yon zam sezi nan dat samdi premye avril 2023 a nan lè sizè nan aswè, aprè fòs lòd yo te fin entèvni pou devye yon ka kidnaping ki tap fèt ant ri Oswald Durand e ri Sent Onore. Polis nasyonal la nan tout kat kwen peyi a pa deside bay bandi legen. ni pa chwazi kwaze bwa li devan zak banditis yo nan peyi a, se sa k fè l ap kontinye mande kolaborasyon tout popilasyon an pou lite kont gran banditis nan peyi a. M ta anvi di bravo lapolis men lapolis kontinye fè travay la paske se vrèman difisil. Paske ou nan yon peyi kote lè polisye ap mache sou gang, lè polisye preske pran gang yo gen pou yo di polisye ekoute nou pa mete w la pou kraze gang men nou mete w pou pwoteje gang. Si w pa ka pwoteje gang tankou jan l di pwoteje e sèvir lan ebyen m ap revoke w. Lè sa a polisye oblije fè bak, polisye ap pwoteje gang. Si polisye ap pwoteje gang mezanmi èske popilasyon an ka goumen kont gang? Kesyon sa a wi. nou kapab poze. Ann tande Delege Daniel epi aprè n ap tounen pou lòt enfòmasyon. Bon efektifman vè yè swa vè 8 è di swa epi anpil jèn gason nan pase mas zen dèyè legliz pèpetyèl la nan chalon e te enfòme nou ke gen nèg ak zam ki te nan plenn nan dèyè a e an menm tan tou nou te alète lapolis e komisè gouvèneman epi komisè gouvèneman te di Ke li pa nan fawouche moun, li pa nan fè yo kouri. Paske depi yo la, nou menm n ap mete kòd nou ansanm pou n pèmèt ke nou mete bandi sa yo an eta de wout. E nan sans sa ke popilasyon an te vrèman enkyè yè swa, ke nou menm kòm otorite nou te mete n nan sitiyasyon pou n pèmèt ke popilasyon an rete viyazib e nou te mande ke jèn gason nan zòn nan. pou yo pa fè bri avèk bara la pou n pèmèt ke nou menm nou konnen kòman pou n wè si n a mete men anba gagann bandi sa yo. Efektivman yè swa se yon te gen yon gwo tansyon nan zòn nan pa rapò avèk moun ki t ap kite kay yo men m panse ke sa k enpòtan se nou menm kòm otorite yo pou n pèmèt mete moun yo an konfyans pou yo pa lè pa di chak fwa w kite kay ou se fòs ke w bay bandi a. E nan sans sa tou nou menm kòm otorite, n ap mete tèt nou ansanm pou n pèmèt ke jodi a la menm gen de rankont ki pral fèt avèk delege depatmantal la e komisè gouvèneman e direktè lapolis la pou n pèmèt ke nou menm nou konnen kòman ke n ap defini yon strateji pou nou mete men anba gagann bandi yo. E moun ki ba nou enfòmasyon an e nan zòn kote ke m konnen ke yo di yo ye a gen anpil kote ke si bandi ta di l ap pran zòn sa l ap jwenn kote pou l kache. Parapò gen anpil tou rin anndan ki rete kòm si te gen yon gwòt nan sans sa ke nou menm ki nan popilasyon an ki deja konn rat la e n ap mande tout moun ki nan popilasyon an, moun anndan Kannjanwon, moun anndan Dyable, moun anndan Difo pou yo rete vyase paske si bandi a tande ke li nan zòn Masolas alaminike li tande gen moun k ap prepare pou li, l ap avanse pi lwen. E sa k fè lè sa a li ka avanse pou l rive paran, li ka avanse pou l rive fon de règ. Nan sans sa, n ap mande tout moun ki nan popilasyon an rete veyatif pou n pataje enfòmasyon avèk otorite yo. Nimewo telefòn pa m ki se 111 03 03 e jwenn avèk komisè Muscadin avèk lapolis pou nou jwenn enfòmasyon yo. Nou menm kòm otorite pou n konn kòman pou nou fè sa. E jiska prezan la, w ap jwenn anpil moun tounen lakay yo, men yo ap veye tou, paske n ap mande popilasyon an, e pa lannwit sèlman pou n ap veye bandi yo, paske lajounen y ap chanje kostim sou yo pou y al achte, gen moun k ap pote manje ba yo, n ap rete nou chak moun nan popilasyon an se yon antèn, antèn se pataje enfòmasyon avèk otorite yo, pa fè tèt cho, epi nou menm kòm otorite n ap. Fè nip lan tounen jan komisè Muscadin di a yon simityè pou yo. Bon bandi yo pap vin la pa avèk yon kout zeklè men kanmenm yap nou konnen ke gen yon pakèt nèg ki te vle gate zòn nan deja ki te vle fè zòn nan tounen yon ti matisan e ki te deyò yap bat pou yo antre yap gen moun kap mennen yo kanmenm bandi a pap sot lòt kote pou lan vin nip la sanl pa gen yon moun ki mennenl e nan sans sa e nap di popilasyon an e gen de moun ke nou pat wè oubyen ki te deyò ki antre. Mete antèn sou yo pou n pataje enfòmasyon avèk otorite lokal yo. Nan Chantilly a, pandan mwen lakay la epi nou gen yon kabrit ki pèdi, sa fè kèlke jou depi ki kabrit la pèdi. Epi apre, mwen gen yon timoun ki lakay la, nou t ap fè presyon sou li pou l chèche kabrit la. Men si w ap byen gade, w ap wè nou rete prèske nan mitan rak la. Epi lè misye antre anba rak la, misye al chèche kabrit la, apre yon tan. Dè ke misye tounen, epi misye tounen avèk, vizaj li pat bon menm, misye byen prese, l souri, l ap kouri, epi lè m di misye ki sa k pase, misye di, li kwaze yon jenòm an barak la, e avèk yon pantalon lewopa sou li, chap li nan tèt li, yon mayo gri, bòt li nan pye li tankou yon sòlda, epi yon gwo manch long nan men misye. Epi, kòm se rap ou pa ka wè zen antre, lè nou te reyini tout jèn nan zòn nan, vwazinaj yo, epi nou t ap gade konsa fènwa t ap tonbe, epi lè nou gade nou wè yon seri flach k ap fè repetisyon anba rak la paske dabitid pa konn gen sa yo. E, se kiltivatè ki konn ap travay anba rak la leswa. Men depi w wè solèy pral tonbe tout moun al lakay yo epi lè l ap repete repete konsa. Epi nou te pran san nou nap gade la poutan gen kèk flach ki te rive tou pre lakay nou tou e se pa de flach yo ka rive idantifye paske nou pa fonksyon nan sa yo jamè se pou la premye fwa mwen menm pou m byen di ou depi nan chalon te konn gen ti dezòd e ti bay nèg nan zòn nan te konn ap fè men depi lè komisè a fin Mete pye l atè, ou pa tande ti dezòd sa yo k ap fèt. Sonson nou vrèman fè konfyans malgre ou wè jak. Bon, m pa rekonnèt nèg sa yo ditou. Nou wè yo menm? M wè nèg yo yè swa nan lè onzè pandan m nan fenèt lakay mwen. M oze, m tante voye zye m deyò, m wè nèg yo. Men se pa de nèg yo kòmsi w ka wè paske se te nan nwit e anba lalin. Men sof ke jan nèg yo ap fè a se pa yon moun ki abitye nan zòn nan paske lè w gade pou w wè nèg la ame nan yon fènwa paske w wè swa w gade. Ou wè sa nan men l menm? Ya, swa w gade ou wè m pa twò lwen lari. Sa se lè w nan fenèt ou wè nèg la kam li, epi sa k ap sa k ap fèt yo ou pa ka konprann. Se kòmsi m ta di w se yon sòlda k ap chache min ki gen minisyon l nan wout, kèlkonk ki gen enfòmasyon l l ap tann sòlda l pou l rive pou l antre nan baz ansanm avè l. Se yon bagay menm nou menm yèswa pou m gen di w yèswa menm dòmi m prèske pa dòmi paske jan bagay la ap pase la w oblije pa ka dòmi. Bon mwen m pa yon nèg ki renmen ki renmen bay manti paske manti ap ap fè men aprè tout siyal jan m te di w ki t ap fèt nan rak la m rive jwenn 2 sòlda. ki te tou pre lakay la la, youn soti dèyè wòch sa w ap gade la, epi youn fè wout dwat. Èske w konprann? Se de nèg k ap repete. Men dèk yo rive, kòm fenèt la eksantrik, gen kèk bagay ou pa ka wè, men nèg yo, yo antre an barak la. Tankou sa m wè nan men yo? Yè nèg yo te gen manch lang nan men yo. Bon. Jan w wè frè a sot di a la, nou te sou lè lye pandan ke fènwa t ap apwoche, e ke jan w wè misye sot di a la nou pa, alò mwen m te vin ale mwen menm, m te vin ale nan lè onzè, bon misye ap di m li te viv ke gen 2 mesye ki ame. konprann kap siyonnen zòn nan la se sa nou menm sa nap mande nan zòn nan paske ou konnen e se otorite yo ki tout bagay la m ta swete otorite yo akonpanye nou nan zòn nan epi pou nou mennen de ankèt ki pi pwòch pou ki nou ka bay pi bon enfòmasyon de sa kap pase a la paske nou menm deja nou pa gen nou pa gen anyen nan men nou nèg yo ame. Ou konprann e anba rak la la e nou ka ap gadel la menm lajounen la monchè m pa kache de dou apre sak fin pase yè swa la lap difisil la pou nou ta konn se epapiye anba rak la la pou nou ta gen kontwòl kèk bagay sa vle di otorite yo konkou yo lap enpòtan prezans yo ap enpòtan pou nou bò isi a la pou nou te ka mete kontwòl sou kèk bagay kap nan nou pa okouran de sa. Yon jou spesyal pou nou se pa rapò avèk sa ke nou genyen kòm angajman anvè moun ki pi vilnerab yo e andikape yo anndan peyi a. Nan misyon CAS pou toujou akonpanye moun ki pi fèb yo ak andikape yo, nou te genyen pou nou fon aktivite avèk federasyon foutbòl anpite yo. Kote nou konnen ke moun sa yo te fè yon gwo eksplwa lò de dènyè koup di mond ki te fèt la nan okazyon koup di mond dè zanpite yo ki te fèt an septanb 2022 an. Nan sousi sa a, CAS te vle akonpanye yo, nan non gouvèneman an, an lokirans Premye Minis Ariel Henry, sou enstriksyon Minis Afè Sosyal la, Direktris Edwine Tonton te gen chaj pou li te. Prepare yon kolasyon pou moun andikape sa yo ki te patisipe nan koup du mond lan. Se nan sousi sa ki fè ke jodi an nou la a pou nou prepare sa a, pou nou remèt yo tou yon plak donè, pou nou felisite yo pou sa ke yo te fè an, pou eksplwa sa a paske sa ki te fèt lan se te yon bagay ekstraòdinè paske Yo te fè tout sa yo te kapab nan yo menm pou te mete peyi a nan nivo ke li te dwe ye, a la hauteur nan konpetisyon sa a. M panse ke jodi an se yon jou spesyal pou nou e sa k fè ke nou toujou, nou te di li dè le komansman, se yon jou spesyal pou nou. E n ap pwofite tou pou nou remèt avèk asosyasyon an yon chèk yon milyon goud ke CAS ofri Nou konnen avèk fèb mwayen ke leta genyen ke nou te deside ofri sa kòm patisipasyon pou pèmèt ke yo menm si gen kèk aktivite ke yo ka antreprann, si gen kèk bagay ke yo ka fè pou yo bay li kòm patisipasyon pou pèmèt ke yo avanse. Mwen salye nou tout, jan nou konnen l deja, mwen se Marie Sophonie Louis, mwen se direktris administrativ. Afa, Asosyasyon Ayisyèn de Foutbòl dèz Anpite, epi antrenè medam yo, nou ka remake maten an, yon pati nan seleksyon an ki la epi gen yon lòt pati ki se fi, se yon fason pou n fè pwomosyon pou medam yo ki se premyè ekip feminin anpite nan mond lan, menm si kounye a vin gen anpil ekip. E Mesye Elionor nan non komite AFA e nan non nan non tout jwè ak jwez yo nou vle remèsye gouvènman an spesyalman direktris E bwat la ki se Madam Tonton. Youn nan bagay m ta renmen soulinye, m s on moun ki rayi polemik, men depi nan yon enstitisyon gen yon fi ki fè yon bagay, ki louwab, ki apresyab, nou mete aksan sou li paske se pa fasil fi bride pòs nan leta, lè nou fè erè nou pran frap, men lè nou fè sa ki bon se pa fasil pou nou jwenn moun ap pale de sa. Kite m di depi nou te tounen soti Turquie pwomès yo te anpil. Malgre mesye yo te fè gran eksplwa yo te fè a, nou pa pral repwoche pèsòn paske nou te tèlman jwenn lanmou nan men pèp la, spesyalman nan men laprès. M toujou etone, depi anpite yo yon kote nou toujou la franchman pa gen mo. E te gen anpil pwomès jan m t ap di a, men nou tout konnen kriz peyi a ap travèse fè ke gen de dosye ki pa vin a lòd di jou. Menm nou menm si yon moun pa fè yon jès nou pa ka twò repwoche moun nan paske kounye a priyorite tout moun se pa prèske bon bagay yo. Donk, ann di, depi lan kanpay la, nou te toujou ap di, kòman avni ti mesye yo pral ye apre koup di mond sa a? Èske menm foug ki te genyen an ap genyen l? Èske mesye, pa egzanp, kapitèn nou ki la a, Baltaza, nou te wè gwo gòl li te fè nan koup di mond lan, Krislòv ki rete nan yon zòn difisil, Kenley osi, Dèfwa yo oblije konn vin jwenn nou nan lokal la. Nou t ap poze tèt nou kesyon, lè kay sa bout, kay nou pral prepare a, ki sa n ap fè? E nou konn sa sa vle di bay manje chak jou a plis ke yon kenzèn de moun, chif lan li gwosi. Jodi a m pwofite mikwo laprès pou m remèsye tout moun ki te akonpanye nou al nan Mondyal e moun ki vin rejwenn nou aprè Koupdimond, notamman Paryaj Lakay, Gras ak sipò le sipò DRF nou gen yon pi bèl lokal kounya sant ebèjeman pou nou mete jwè ak jwez si yap pase yon wikenn antrenman avè nou oubyen sa ki soti an pwovens e nou kontan ke CAS se premyè antite nan leta Aprè koup du mond lan ki fè jès sa gen moun ki ka panse e pwason nou pral manje avèl paskel vini nan moman pak e m kwè avan yè kapitèn nan dim chanpyon nou pa gen anyen anlè a la non sa vle di Sa l vle di a. Donk m panse avèk jès CAS fè a, y ap al pase yon bon mwa davril. M pa konn konbyen tan li ka dire. Nou pa pral di l piti. Paske m vin sou lakou a la, m wè nou gen anpil demand. Se pa sèl yo menm ki nan bezwen. Men m ta renmen sibvansyon sa li pa rete nan yon kad ponktyèl. Li pa rete sèlman siyale nan yon konpetisyon. Nou pral nan koupdimond 2026. E fòma chanje. Eliminatwa pral kòmanse byento. Y ap fè 2023, 2024, 2025, jiska 2026 pou nou rive nan konpetisyon. Fòk nou prepare. Fòk nou al chache jwè. Nou genyen ki granmoun ki pa ka jwe ankò ki ale. Nou gen lòt tou ki p ap tounen nan seleksyon an. Men nou genyen k ap toujou rete. Nou antrene chak samdi nan Kiskeya Christian School. Se ankò Payaj Lakay ki ipe espas la pou nou, pou nou antrene. Donk chak seyans antrenman yo. Yo koute kòb. Nou te ka vin a plis moun. E, direktè. Direktris la te ka wè plis moun, men bis nou an li pa gran. Li ka pran egzatteman kantite nou wè li, li ka pran. Sa a s on lòt pledwaye. Men, nan non tout ekip la, m ap di nou, nou apresye jès la. E gout dlo sa. Li vini nan moman nou pi tap tann li paske foug lan ant oktòb a jodi a la li kase tout moun ki tap fè ti jès yo yo fini se kòmsi m ta di w nou te a zewo nou pral rebalanse e chaj lan li vin pi lou nou di direktris la mèsi. Nou, ankò yn fwa, nou mande l pou l ta eseye mete mesye dam yo sou yon aktivite regilyè, nou menm nou pa bezwen ladan l, men se yo menm ki plis konsène, si gen kritè kòmsi ki ap baze sou andikap, m pa gen ankenn andikap, men yo la nou tou wè yo, m kwè yo a pyès yo la, si n ap fè yon bagay pou yo maten an, nou ka tou fè l pou sa k la yo, sa k pa la yo m ka pote dokiman pou yo. Si yo jwenn yon ti bagay chak mwa menm jan ak tout gwoup mwen wè deyò yo la ap bon. Men konsa tou, si CAS se òganizasyon an li enskri regilyèman ki ka ede nou kenbe aktivite sa a, n ap kontan. L'association haïtienne de football des amputés pour sa représentation et son exploit lors de la Coupe du monde des amputés du 30 septembre au 9 octobre 2022. Toutes nos félicitations. Avan m kòmanse map salye laprès ki an Guadeloupe e ki toujou sipòte nou, ki toujou akonpanye nou, non pam se Manley Ozias kapitèn seleksyon nasyonal anpite a, bon nou menm nou pa ekzijan. Nou bay di jan sa fè n plezi anpil e koz CAS fon jès avèk nou menm ke li pa gwo men nou pa di l piti tou paske si n divize l nou chak pa menm ka sòti a 500 goud e kidonk menm nou menm tou nou te gen pou n te ebèje kote kote n te ye a e jan direktris la sot di l la nou te rele nou te di l tout bagay nan kay la fini e sa vle di sa l di a. Men nou apresye jès la, nou apresye jès la, nou panse si chaje lòt enstans ki ka fè sa CAS fè avèk nou an, nou ap wè l ankò mye ke sa paske wout la long e nou te gen koup di mond paske apre koup di mond la nou te gen vi jwè yo ki te pi enpòtan. Ke direktris la pa lage nou, li kontinye ap fè menm bagay yo pou nou rive atenn objektif la. Paske jan l sot di l talè a, nou gen eliminatwa, e menm anndan eliminatwa sa, nou gen match amikal, menm anndan eliminatwa sa tou nou gen lòt konpetisyon tankou Kopa Amerika k ap vini, menm ke dat yo poko fikse, ane a poko fikse, men n chaje konpetisyon e preparasyon tou, bon. Menm ke sa yo bay la, nou nou resevwa l, nou di mèsi, e n panse chaje lòt enstans lan peyi a t ka fè sa CAS fè a, n ap di l mèsi ankò yn fwa. Kòman pou nou itilize l? Bon, sa rete administrasyon an. Dakò. Raple nou non w ankò. Mann Leozias. Bon m mande yon bagay pou nou. Pi bon jwè, pi bon bitè a ki an Turquie. Saviola, gen Spinoza osi. ki se te youn nan pi bon bitè nou pami 3 nou te gen nan koup dimond lan, yo an Turki e yap retounen an Me nan fen konpetisyon an. Yap jwe trè byen lòt bò a. Donk youn nan bagay ki fè ke nou pa ka kòmsi ale menm jan lòt peyi yo fè al entegre yo, gen kalsyo pou anpite, gen premyè lig, gen yo jwe lig dè chanpyon tou men li mande yon mwayen tankou yon prezans. Fòk mwen ta deplase oubyen fòk yon lòt moun nan komite a ta deplase al gade kijan yo prale. Menm mesye ki an Turquie yo, se pandan m pa nan peyi a yo deside ale, paske nou pa t ap kite yo ale konsa. Ou konnen yo gen mobilite redwit, al nan yon peyi kote ou konnen ki gen diktati, si prensip yo pa respekte, li lwen kijan w ap fè rive. Mesye yo te pran chans yo pran risk la y ale. Erezman pou nou, sa byen pase. Lè tranbleman de tè a sot pase la, m manke mouri. M pa t manke mouri nan tranbleman de tè Turkey a non. Sezisman, paske ou konnen yo te viktim 12 janvye deja, y al jwe nou chanpyona, gen 4 anpite ki mouri. Gras Bondye pou nou e pa pa nou yo men sa te ka rive donk pou yo deplase s on bagay kòmsi ki mande yon ekspètiz e ekspètiz la mande yon mwayen ke nou poko genyen. Men nou panse a lavni depi nou kenbe y ap plis kote. Fò m di w mesye ki ale yo, yo touche yon ti bagay e fanmi yo kontan kote yo ye a. Nou menm ki sa nou genyen kòm misyon? Se toujou ankouraje bòn mach enstitisyon. E n ap raple laprès, jodi a enstitisyon ki te la avan se pa li ki la jodi a. CAS li sou refòm. Sa vle di ki sa? Gen de maj de manèv ki te gen avan, se pa yo ki gen la jodi a. E m panse nan kad travay nou, ki wòl CICE? Se rive jwenn moun ki pi vilnerab yo, se rive jwenn moun ki pi pa kapab yo. Se pa sèlman nan kapital la, men atravè rejyonal yo. Jodi a m panse ke Madam Edwine Tonton, ke ki se yon fanm, e se pa premye fanm ki pase anndan CICE. Men jodi a travay li a vin pi difisil e li vin pi konplèks. Malgre tout jefò ke DG ap fè, men detrèktè yo anpil. Chak fwa wap kòde, gon lòt kote kap dekòde. Men jodia la an al gade, si nou gen benefisyè yo kap touche 3 mwa. E jodia se gras a refòm sa a DG Tonton tap pwone a li fèl. Ò li te jwenn li a 1500 goud, jodia li pase li a 2000 goud. Men nou pap jwenn yo pale de sa. Jodia la, demach ki fèt pou anplwaye yo touche regilyèman. Ou pap jwenn yo pale de sa. Jodi a, Madam Edwin Tonton, kòm li menm ki te denonse koripsyon, ke li menm l ap avanse avèk sa yo, tout demach pou fasilite CAS vin pi pre popilasyon an. Ou pap jwenn yo pale de sa. Enben, se petèt sa ke nou menm, antanke moun ki nan komisyon an, antanke moun ki pòt pawòl komisyon an, nou di aklè, e jès ki fèt jodi a, se yon jès senbolik, se yon jès ki lanse pou montre ke CAS pa mouri, CAS ankò vivan, e m panse ke gen lòt bagay ki pral vini. Menm jan de responsab la sot di ke li ta renmen moun an pitye yo patisipe nan kèk aktivite sosyal, men se pou yo li ye. San yo menm CAS pa tap egziste. Al gade lwa ki kreye CAS la li di klèman men kòman ou dwe asiste moun. Enben m panse ke nan non Edwin Tonton, deja moun endikape sa yo, yo pa pral bezwen anpil efò pou yo entegre paske deja se yo menm menm bwat la la pou l sèvi. Non refòm nan li kòmanse e lap rete poukisa ayisyen pa renmen prensip ayisyen pa renmen lòd depi se kote gen disiplin depi se kote moun ap travay enben jodi a la ou jwenn yo pito ap kwapel ann pwan egzanp ki klè eske tout moun ka kite peyi a tout moun paka kite peyi a enstitisyon CAS la lè lap mache li mache pou tout anplwaye e li mache pou leta ayisyen e se sak fè nou lanse yon mesaj nou di yon moun yon chèk. yon moun yon chèk e menm nan kad pewòl sa kap fèt la moun pa otorize pou yo pran chèk pou kikonk sa vle di jodi a m panse se lòd sa yo se disiplin sa yo DG a ap mete ki pèmèt ke ou tande tout bougonnen sa yo nan lari a jodi a avèk letan yon pakèt moun te konn touche yon pakèt chèk Moun vin pran chèk pou moun, ou tande chèk ap pèdi, enben jodi a madam nan li menm li di klèman refòm sa lap kenbe l yon moun yon chèk. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.